Wè mwen menm, wè jan nap reyaji a la, m pa kache pale nou. E sa nap fè a la nou pa ka kanpe dèyè l menm pou blag. Bagay serye m di nou la wi, sa nap fè nou pa ka kanpe dèyè l menm pou blag non. Tout sa nap fè yo la, pran ti jèn kòmsi se Gran Ravin touye yo, nou pa ka kanpe dèyè yo. Paske tout zam Gran Ravin yo la, tout sòlda yo toujou la, nou toujou, nou ka goumen, nou gen brenn nan boudad nou move. Ti lapli kap pale avè nou an. M pa janm voye monte mwen menm. Wè reskonsab sa polisye yo pran an asepte ansanm avè yo a. Touye yo, boule yo. Nou asepte. Apre sa a, nou pap moute radyo pou n al plenyen nou. Nou pap al sou rezo sosyo a pou n al plenyen nou. E nou konn sa k nan lavi n an deja. Chak kote patwon nou ba nou direksyon pou n fè yon travay, se danble baz la fin pi danble. Menm patwon sa a ki oryante nou, ki di nou al kraze ka Vitelòm, al kraze vilaj la, se menm patwon sa a tou k ap oryante tou pou foule nou bal, pou foule nou zam tou wi. E bonjou, bonswa, sa depan de lè ou pral gade videyo sa a. E jan ke m toujou di l, se ap toujou yon plezi pou mwen pou m vin pataje ansanm avèk ou Tout sa kap fè aktyalite nan peyi Dayiti. Pou pa rate okenn nan videyo nou yo, se pwofite abòne kounya la menm si w potko fè sa, e pa bliye aktive siy klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. Deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne, mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm, paskem konn ou entèlijan ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan, ann antre nan detay pou videyo jodi. Wè mwen menm, wè jan nap reyaji a la, M pa kache pale nou. E moun kafou fèy nou pral mete nan pwoblèm. E moun kafou fèy nou pral mete nan kouri. E sa nap fè a la nou pa ka kanpe dèyèl menm pou blag. Bagay serye m di nou la wi, sa nap fè a nou pa ka kanpe dèyèl menm pou blag non. Tout sa nap fè yo la, pran ti jèn kòmsi tout gran ravin touye yo, nou pa ka kanpe dèyè yo. Paske tout zam gran ravin yo la, tout sòlda yo toujou la, nou ka goumen nou gen brenn nan bouda nou move. Nou sèl bagay mwen menm. Gen kèk lojik m rantre, depi yon nèg pa anmède m m pa anmède ou. Ou wè depi nèg la anmède m, ou tounen pou yon gongon pou m, m ap tounen pou yon gongon pou ou tou. Ou wè moun Kafou Fèy, ti lapli k ap pale avè nou an, m pa janm voye moute mwen menm. M toujou di nou sa. Ou wè reskonsab sa polisye yo pran an asepte ansanm avè yo a. Touye yo, boule yo, nou asepte. Apre sa, nou p ap moute radyo pou n al plenyen nou. Nou p ap al sou rezo sosyo a pou n al plenyen nou. E nou konn sa k nan lavi nan deja. E poze nou poze, e poze nou poze. Nou konn lè n ap desann, nou desann pou bon. Tande! Ou konnen non, lè n ap desann, nou desann pou bon. Bat pou, bat pou anprann ka pou fè baton nan dezè. Sèl sa m ka di nou. E sèl, sèl sa m ka di nou sèlman. Paske si jounen jodi a la a, si nou vle fè yon bagay, m konnen chak grenn polisye, nou konn kote yo anprann nan ki bakòp. Yo sitiye. M konnen nan ki komisarya yo ye. M konnen, konprann, se regwoupe nou t ap regwoupe nou fè yon gwoup rastap, wastap, nou pale. Nou di men ki, men ki, men ki, men ki jan n ap oryante batay, konprann, pou nou mete, konprann, gran manjè sa yo deyò mesye pou nou jere, konprann, pou nou fè yon, pou nou, pou nou fè yon lòt Ayiti wi. M pa panse, konprann, fason n ap reyaji la a, se li k vrèman solisyon an non. M panse nou t ap reyaji yon fason Nou pa ret nan vilaj nou met separatè, nou kraze kay vilaj li npi danble. Nou pa ret matisan nou kraze kay nou fè sesi nou fè sila lòt bò touye moun nan machin kap pase nan machin poun di gran ravin nou toujou gen stil danble. Nou fèl nan baz vitelòm men vitelòm vin pi danble nou fèl lanmò sanjou li vin pi danble. Chak kote nou fè l, chak kote patwon nou ba nou direksyon pou n fè yon travay, se danble baze a vin pi danble. Menm patwon sa ki oryante nou, ki di nou al kraze ka Vitelòm, al kraze vilaj la, se menm patwon sa tou k ap oryante tou pou foul nou bal, pou foul nou zam tou wi, pou pete zòrèy nou wi, bann enbesil. Peyi a la dechouke polisye, tande. Wada wa kwè m te di nou sa. Wa di ti lapli te di nou sa. Dapre gon bagay kap leve nan peyi a la dechouke polisye. E yon pran nèg geto pap pran nan men nou. Map di nou sa mesye nèg geto yo. Jounen jodi a anpran malay pou nou. Tande. Malay pou nou. Si malay pou nou li ye, se nou k pou met tèt nou ansanm. Se nou k pou uni nou dabò Pou nou prann pou nou delivre peyi nou paske nou menm nou pa gen kenn kote nou prale nan peyi nou nap rete nou se ayisyen jounen jodia nou prann sa kap pase sou sa kap pase pou sou peyi a la kap pase sou ayiti a la nou wè reyalite a deja nou wè kouman yo bezwen fini ansanm avè nou nou menm kòm ayisyen pou yo vire peyi a nan yon lòt sans pou yo fè ayiti vin yon lòt ayiti yo pa vle wè nou ankò. Fok nou wè sa. Pa pran pòz nou gen rankin a entèl, entèl pa bon, se entèl ki bon. Mesye, ann fon gwoup gwoup wastap chak nèg kap jere yon prann blòk yo, ann fon gwoup wastap poun regwoupe nou dabò san ipokrizi, Yo pou nou soti tèt nou nan sa nou ye a mesye mesye nou ke sèl nou menm mesye ki ka sove peyi nou wè si nèg sa yo jounen jodi a ki di yo se polisye yo te ka sove yo te ka sove peyi yo solisyon an la se pa bloke lari met popilasyon an lan kouri se pa li k nesesè jounen jodi a e pa sa nèg yo tap fè nèg yo ta ye regwoupe yo tap regwoupe okay tap regwoupe jeremi tap regwoupe yo sa kap mache kontre mache kontre okap menm jan tout lòt kote menm jan. Tout kote ghetto yo pran zit ka anprann ki ka enpeche yo fè travay yo tap regroupe yo ansanm avè yo mesye depi e politisyen k nan peyi a mesye depi e nèg nou konnen anprann ki kenbe dwann yo ki sezi dwann yo depi e nèg nou konnen ki te fè politik se dwann yo mande depi e nèg nou konnen ki te mete yo ki chwazi chèf lapolis pa yo pou yo mete ki nèg depi e nèg nou konnen yo te chwazi yo anprann premye minis yo pou yo mete. Jounen jodi a nou tap leve yon bagay, nou tap leve yon bagay polisye tap mete an ti nèg geto, nou tout yon sèl nou ye. An di ti nèg geto, an di ti polisye. E nou tap met tèt nou ansanm, nou koumanse dechouke nèg sa yo nan peyi a la. Fè yo ba nou peyi a blanch, paske yo pa ayisyen. Si yo te ayisyen, jounen jodi a la, e pa sa yo tap fè nou. Se pa konsa yo tap fini ansanm avè nou, e pa konsa yo tap detui nou. Mesye, polisye yo mèt nou di nou kale je nou. Jodi a li lè pou nou wè klè. Jounen jodi a fòk nou konnen nou pa Ayiti pa gen izin ki ni fè bal ki ni fè zam mesye. Resezi nou mesye. Sa nap fè yo la li pa bon. Mwen sèl Ayiti yo m konn mwen kote polisye enbesil nan eta sa. M pa konn wè polisye nan eta sa. A di pou nou gon peyi? Chak patwon k moute li vle pran 10 nèg li met nan chèf. San yo pa fòme, san yo pa pase nan akademi, e de nèg sa yo sa yo vin ye kounye a? Yo vin yon sòt de bandi. Kounye a jan m wè polisye ap reyaji nan peyi a, bandi pap reyaji konsa. Menm pou blag. Kounye a la anprann kounye a e polisye yo vin pran plas bandi kounye a la. Pandan nou di anprann. Se ravin ki pwoblèm nan, se vilaj ki pwoblèm nan. Se konprann. Se lanmò san yo, se vitelòm. Se ki tout pwoblèm. Kounya la a, nou menm, nou pa pwoblèm. Nou menm yo pwograme jounen jodi a yo fon kò legal, bandi legal, ki pou konprann met peyi a lan sa l ye a, nou pa pwoblèm. N ap sou men nou tande. N ap sou men nou. E Ayiti pa ka ret konsa. Ayiti pa ka ret konsa. Mesye, jounen jodi a. Lè yon nèg geto tonbe, na konn kouman pou n kanpe. Ou wè yon polisye t mouri jis Latibonit, ou wè kijan polis yo ap reyaji, ou wè kijan yo sansib pou yon polisye. Lè yon grenn ti nèg geto tonbe tou, n ap konn kouman pou n sansib pou li tou tande mesye. An chak chak chèf geto, an n fè yon gwoup wastap Pou n pale, pou n konn sa pou n fè. Tande? Pou n konn sa pou n fè. Paske, konprann, èvè jan, yo, jan nèg yo gentan vin mete nou la, nèg yo ba nou opòtinite, mesye, ann sezi opòtinite a. Nou pa t mande. Paske jodi a nou pa fè karate, mesye. Nou pa fè jido. Tande? E pa, e pa ponyèt nou, e pa kout pwen n ap fout nèg lan zòrèy yo, mesye, zam ki lan men nou. Tande, mesye? Si yo ba nou opòtinite, nou gen zam, mesye, opòtinite a nou ka sezi l tou, mesye, nou delivre peyi nou. Tande? Sèl sa m ka di nou. Anpatoulika mesi pou police ka pou fè yo mesi toujou touye ti jèn tifi kap sot gran ravin tande e ou konnen mwen menm m pa konn bliye lè kou pam yo ap vini yo frajil anpil nou konn sa e nou konnen ou konprann mwen menm m pa pale nwit la e pandan jounen jodia nap fèl map panse pou nou tou wi tande lè map panse m panse pou bon wi m pa fè fo panse non nou mèt poze nou se konsa nou vle reyaji vle fèl nou mèt poze nou map ba nou repons lan tou. M to di nou sa map ba nou repons lan. Moun kafou fè you pran reskonsablite nou tande. Moun bò san barina pran reskonsablite nou. Moun bò estad pran reskonsablite nou. Menm jan nou ka dakò pou polisye yo ap pran ti jèn al touye konsa nou paka di anyen nou ret bèbè a e menm jan tou Lè gran ravin rete sou tèt lòt tèt mòn an tou, l ap file bal nan bouda nou tou, nou pap ka di anyen. Nou pap ka rele spre anbre sekou. M pa rele sekou non. Jis m lage yon odyo pou m met pou m pot met polisye dèyè yo sou men yo pou m demontre sa y ap fè a, yo konn kote pou yo vin fè l. E yo gen zam, yo ka goumen, yo gen brenn. Yo pran antredman pou sa. Yo fòme pou sa. Pa fè kou an lach. Polisye t non nou. Se ti bagay lach sa anprann ki met peyi a lan sa l ye a. Se bagay sousou sa k met peyi a lan sa l ye la a. Nou sousou nan tèt figi. E nou visye. Anpil polisye visye nou ye. Jounen jodi a nou tou prè pou nou vin mande m pou lekòl pitit nou, pou nou vin mande m pou m peye, anpwen n ap peye kay pou nou. Kounye a menm jounen jodi a tou, nou ka rele m tou nou di men sa nou vle fè pou peyi a tou wi. Se yon krèt manch long nou vle prete lan men m tou pou n delivre peyi a, m ka prete nou li si nou pa vle fè batay la ansanm avè m, m ka prete nou li wi. Jounen jodi a nou pa ka nou pa ka sisite nou di nou kanpe, kounye a n ap pran pòz, n ap bloke machin, boule machin, bay moun oubyen vòlè. Bann gang. Nou pi gang ke nèg geto. Nan inifòm sou nou nap vole. Epi tou nap pran poze nèg ki tout vole. Mwen m parèt tout kòm wi. Di nou sa m parèt tout kòm. E vwala. Se la nou kanpe ansanm avèk video pou jodi an. Mèsi dèske ou te gade video a jiska la fen. E pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w potko fè sa. E aktive sin klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la. E pa bliye like video sa pou yo kapab toujou rekòmande w video nou yo. Mèsi nap kwaze nan yon pwochèn video. Tchao!